Nap tann yo. Poup poup poup. E li liye. Canard 2 yo pap ka. 60 li ye. Bonjou bonswa tout moun nou konekte Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an pral gen kouri nan jou kap vini yo la pa pozem kesyon kitem ale ansanm avèn nan kanaran kote chèf gang lan deside pale ak lapolis aprè gwo deblozay kite pete nan zòn nan nèg yo t kraze kay malere malerèz Ebyen chèf gang Luckson deside pou l riposte e l fè konnen pi ta pral pi tris li pral met pye l atè a, sa k ap pase ap pran kalòt, sa k pase ap pran bal, lapolis pral gen kouri aprè chèf gang lan fin dedouble lè l fin wè kantite kay lapolis ak DDO kraze nan zòn Kanaran. Kite m raple pou nou Kanaran bloke tanto depi 3, 4, 5 mwa, gwoup ame nan Lafito soti nan Vilaj de Dye, pase nan zòn Kabarè, yo konekte epi bare tout zòn sa a, yo anpeche yo koneksyon fèt soti nan vil Gonayiv espesyalman Gran Nò a, ni pou antre Pòtoprens, moun oblije pase pa Mibalè ak Sen Michèl, pou rantre nan kapital ayisyèn nan. Sepandan nan fèt fen dane yo bagay yo pral pran yon lòt tounur e bandi a deside li pral deplwaye nan lari a ak tout ekip li a, sa k pase a ap pran kout sa ki mouri zafè a yo e se grenadye alaso ki pral gen nan lari a nan kò lapolis. Men pou lenstan yon ekstrè kote l t ap pale voye mesaj la bay lapolis ak popilasyon an chèf gang lan pat met dlo nan bouch li pou l te di sa k tonbe anba men l lan L ap fini avè l. Antretan, ann koute jan l t ap pale sou chanèl pa w la, koze a gentan pran lari e anpil moun pral sezi tande konsa tou nou ka pran desizyon pou n evite pase nan zòn sa a aprè gwo deklarasyon chèf gang lan fin fè nan laprès. M pa m pa goumen konsa mwen menm, ou konprann. Lè m ap batay, lè m ap batay poze nou. N ap wè. E nan jou w la a, m ap met pye m atè. M pral moutre nou sa k rele goumen. Wè sa m di nou an? Bon, m pa t konn pale avè nou, mwen e makak nan fè, nan fè bon ke m pral moutre nou. M pral pran pèp mwen an mwen menm. M pral pran pèp mwen an, m ap anvayi yon kote nan peyi a avè l. M pral moutre nou yon bagay. Sèlman m di nou sa, nou konn depi m pale mwen menm, m pa konn pale pou jwèt. Nou konnen vwa pèp la e vwa Bondye li ye, nou konn sa deja. Kòmè pèp la nan atake, nou deklare batay a pèp la, pa gen pwoblèm. E nèg ti cha yo nou menm nou mèt poze n nou menm. Madanm pitit nou, Yo pa nan syèl, yo pa Nouyòk. Nou la, m gen kòb menm pou m manje menm. Poze nou, tèt fèt nou menm. Sèlman, nou wè kòman Messi chanpyon avèk Ajantin la? Nou wè l? Nou wè kijan Messi chanpyon avèk Ajantin la? Enben ok, poze nou tèt frèt. Bagay lemond pa t espere Messi fè la a wi. Enben, gòl pa m nan, nou mèt ret tann li. Ret tann li tande. Sof ke sèl sa m ka di nou, pa t ka nan a gran ouvè. Wè sa m di nou an? Avan m ba nou santans nou, ban m pale avè nou. Èske se zam nan zòn nan ki pwoblèm nan oubyen kay moun yo? E sa m bezwen konnen? Tankou lè n fin ak gwo traktè sa n kraze plizyè kay moun, kraze ti biznis malerèz yo, epi kounya la, apre sa n ale, menm yon manchèt nou pa pran nan zòn nan pou nou ta di nou pran kòm yon prèv, kòm yon bagay pou n ta di n ap fè yon travay serye. Èske se kay moun yo ki ba nou pwoblèm? Èske se kay ki nan Kanaran yo ki bay Dedero pwoblèm? Oubyen se zam k ap bay pwoblèm? M ta renmen konnen kisa kap bay pwoblèm menm. Anh m rède dew vin la yon pil traktè mache kraze ti boutik fo ekip makak mete yon pakèt ti vòlò anndan yon cha ap fè grimas yon pakèt ti foli polisye k fè k soti k poko menm anyen menm ap fè makak nan yon ti cha vire pa menm ka met pye yo atè menm menm penetrasyon nèg yo pa ka fè nan zòn nan menm kache anndan cha pede tire sou kay moun pran traktè kraze kay moun fè madigra. Epi ok mesi. Kom tout moun tap di kanaran pa bon, m panse ke nan peyi a la e kanaran selman k pa bon, se li k bay pwoblem, se li k bagay. Nou vin la nou kraze kay tout moun, se kay yo ki tap ba nou pwoblem, m panse ke nou pap gen pwoblem anko pa vre? Epi ok, selman sel sa m ka di nou pèp pa konn pedi batay e nou konnen menm depi m pale mwen menm. Nou konnen depi m pale mwen menm Ever jan l ye, jan nan jan y. Kom m tande nou gen antèn nan ti cha kap fè makak, m tande antèn nan di l konn kote m domi lap mennen nou vin pran m. Bon e sa m tap plis bezwen. Se mwen pou nou vin pran. Boule kay malerèz vin vin kraze nap fè makak epi tou antèn avè nou lap di nou l konn kotem dòmi l ka fè nou vin pranm nou pa vin pranm tout makak nap fè a lakay mwen m te ye menm map dòmi wi menm bagay nap fè la. Pa de dosye m pral pale la pi devan non. Genlè gen bon twalèt yap rete epa presyon map bay moun non. Paske m di n sa deja depi on nèg ou pa klè pa vin tante kòmante anba bagay mwen. Te gon ti blofè kafou avanyè la bagay m baw enfòmasyon misye vin tante a vin kontredi mwen di koze epi m gentan limen odv a sou misye rapid on kòmantè l fè wi m gentan wè misye son nèg ki pa bon nèg yo ta aretel deja nan bagay pou kestyon nèg bòlèt la te gentan arete misye pou vòlò. Epi lè misye wèm fè kòmantè sa, li di non TT m te vle presizyon ba la ok monchè bon bagay epi l tou bay vag. M te swete l kontinye sèlman epi mwen imilye l. Paske fò n konprann, paske ki sa k rive, bon m di n sa k rive nan peyi a. Te gon jenerasyon ki t ap vòlò sèlman. Yon jenerasyon ki panse ke gang se sèlman men sèl metye ke yo ka fè jiska prezan la. Men yo ap vòlè, yo nan kidnaping, yo nan tout move zafè, pa janm gen de twa sitwayen ki jwenn privilèj pale nan mikwo, ki gen kouy ki pou kanpe anfas yo, ki pou denonse yo. Epi yo panse tout sa yo fè, tout bagay kòrèk. Tout bagay kòrèk. Jodi, yè m t ap pale de, pa egzanp, Etzer Tèt de Mò. ke misye disparèt ak 2 neveu l, youn ladan yo ki t sanse te konn nan biznis misye te gen, fanmi l gen, fanmi an gen nan marasa, ke nèg yo disparèt. Men atansyon, lè m te konn ap pale yo, si yo te tande m, yo pa t ap, bon, youn nan nèg sa, ti jèn ki a misye m te montre n yè, misye te ap, misye te, misye te parèt anba pòs mwen ap kòmante yon pakèt detay, joure m. E pa sa m te swete pou misye, men malerezman. Men atansyon, lè m te konn ap pale se pou byen yo wi m t ap pale yo. Paske m di yo atansyon, nan koulwa fanmi an misye prale la, l pa p bon pou nou. On sèl grenn zoranj konn nòmalman detui tout on panye zoranj, on sèl grenn ki pa bon nan mitan an. Men tèlman gon seri de paran sitirè, sitirè, yo konn nèg la se vòlò, yo avè l kanmenm paske l ka ba yo lajan. Gon pakèt limena an ayiti ki madan chèf gang madan ban ou pa gen yon pakèt la m kòmanse fè efase sou tiktok e pa avan yè m prezante nou yon pakèt madan madan mikanò kap frape kap byen pase pontakana an repiblik dominikèn. Bon mwen mwen poko gen nèg ki pral sezi toujou wi. Gon yon ti frèm Ricardo m nan e DG li ye DG pou misye ap ap gen volume pase sa sou li kot lap travay. Kounya map ankete sou misye talè w pral tande koze. Se paske n pap fè peyi. Gen de bagay m oblije inyore yo paske m rann mwen kont bon se imajine ke nèg k ap menase m la a bon m ta swete nèg yo se isi yo ye vre m gade pwofil yo yo ka jwenn ti bagay nan men w pou okipe w konprann yo panse se se sa yo ye m pa konnen m pa konnen y ap gentan konn jòj ak tout jòjinèt tande byen m ap fè yon travay pou le peyi pou la repiblik gon pakèt moun nan dyaspora la ki bouke. Ki ta renmen ale an Ayiti pa kapab. Yo fatige. Jodi a la gen anpil moun ki Kanada. Gen anpil fredi aktyèlman la Kanada. Moun ki nan pati lèst dè Etazini. Se moman yo toujou al pran ti tan vakans yo an Ayiti sitou granmoun yo. Yo gen kay yo an Ayiti ke bandi pran an posesyon. Yo pa ka antre, yo pa ka pile. Gen anpil granmoun ayisyen k ap mouri aktyèlman Ozetazini. Ou konn sa k fè sa? Chagren k ap tiye yo. Men mwen menm aktyèlman la m fin blanchi. Pafwa map reflechi on weekend pral rive bèl ti plezi m ta pran nan lanmè ak ti boubout mwen m pa kapab ou tande m pa kapab sa di map panse m konn ap dòmi m pa dòmi dayè m pa dòmi anpil gen moun la k ka temwanye l konn 11 è minui map poste se paske m pa ka dòmi. Map reflechi. Paske depi yon nèg se ayisyen ou ye, pa gen pi bon kote ou santi ou alèz ou tire pye ou tire jarèt ou jan ou vle ke Ayiti. Malerezman gen yon pakèt moun ki pran peyi a t fèl tounen yon depotwa fatra. Kounye a yo mete w, mèsi Meliski Honoré, yo mete w nan yon egzil fòse. Paske peyi a gangsterize. Kounye a sa ke anpil ayisyen pa konprann jodi a, e yè m te di l. Ou wè nan bagay ki rele Chienmay lan, ou wè la m site yon non nèg la epi ou wè pale anpil, pral gen pale anpil toujou wi. O! O deve aktive nan Chienmay la la a wi. E m kòmanse jwenn ti bagay wi. M kòmanse jwenn. Ou pa tande yon nèg ki nan Guy Wewe sa l di w avan yè? Se pur verite wi misye bay. Se e verite wi men misye selman di bagay konsa mwen menm map pale map vin a non. Gon paket moun ki kidnape nan peyi a se neg nan sekte biznis sa a nan sekte mizikal la ki fe kidnape yo. Nou pa ka fè sa la sosyete. Paske lè on nèg sa di mande ki kote misye ap dòmi yo pa konnen. Sa di nou tout se blofè nou ye. Ale nan baz 5 segond gon ti sòlda te rele ti Peter mande yo kot ti Peter kisa k rive misye. M tou m chita devan dcpj map tann sak pase pou misye vini jodia epi ou konprann pou n tou metel yon kote eh nou gen bagay nan men nou ta tou met misye yon kote pou machin pa frapel bon l pa vini kounya se rara lap fè kounya l kite moun kap pran tèt li kap di oh fò bay TT repons fò pale e repons la map tann fèm se m pa fè anyen non paske bon m di n la sosyete si tirè sa si tirans sa nou rive a li twòp pou nou. E se nan sitirans sa n kraze peyi a. M ba nou egzanp ki senp. Enfòmasyon m mennen m sou yon nèg ke pèsòn pa ta imajine. Eske n sonje dosye sa? Dosye gwo nason. Kiyès ki sonje dosye sa? Dosye gwo nason ki byen sur se yon li nan Etienne Maël Atout. M ap detente nèg yo kèk jou wi, yo pa t konn sa. M ap detente yo kèk jou. Epi e lè m site non gwo nason oh pwoblèm si m pa rele mwen menm m kraze emisyon an. Ou konn wè w kòmsi ou konfidan nan yon bagay ke w genyen nan men ou. Epi pou wè, menm moun ki otou de ou panike, yo di non TT e pa vre, bon chè bagay, gwo lason, misye mouri, misye, m di et atansyon, pa konfond gwo nason kap jwe nan terapi avk jesifra paske tou lè 2 jwe e jolikè lòt gwo towo a. Ki li menm, misye te tèlman gwo, misye te mouri an Ozetazini nan eta Florida. Pa konfond 2 moun sa yo, se 2 moun diferan. Moun yo di m sa Lamòt gen avè m, mwen di moun yo m pa gen anyen a Lamòt. Lalwa pa bay Laurent Lamòt dwa pou l te fè kòmand tout zam sa yo nan Dessalines Soukar. Enben jodi an, Zwazobeck fè di l, Kanada di l men pa gen anyen ki nouvo. M te di yo deja, kisa yo te janm fè kont mwen? Mwen te di Romel Bell nan detournement zam E minis yo sezi pa la dwan. Yo pat janm te pran sanksyon. Mal pote plent la jistis. Mezanmi la nan pakè a m desann sou Bisantnè a kòm palemantè m di m fè travay mwen o nivo di paleman yo pa fèl bon male kòm senp sitwayen nou pa rann nou kont jodi a la menm moun ou te gade w kòm modèl otrefwa jodi a la l ka tonbe nan koripsyon nou konn poukisa paske pa gen sanksyon moun nan k pwofesè depi 25 an li wè la pou lonti teryòs men lajè dyòl Souliye l. Men l toujou rete diy, onèt. Lòt nèg a fèk parèt, difèt ke l tonbe nan koripsyon, li nan vòlè, li gen pi bèl kay, li gen pi bèl oto e jodi a se li ki gen ora nan sosyete a. Gade byen pou nou wè kòman laprès vini kounye a la. E tout moun ki gen ne nan sa k pase a e li laprès bay pale jodi a. Nou konn sa k fè sa? Beethoven François Fils fin parèt la a, mwen menm, m gen yon pakèt gwo nèg la yo pa konn se Beethoven François Fils. Poukisa? Li pa nan vòlè, li pa gen non, li pa nan sa k pa sa. Depi ou pa nan sa k pa sa an Ayiti jodi a ou prèske pa gen enpòtans pou yon seri de moun. Enben men sa pou n goumen kont yo a. Mwen moun nèg ka touye m, mwen pa ka fèmen djòl mwen paske mwen di l. Djòl sa a Bondye ban mwen an se pou m pale verite, pou m denonse tout vòlè, tout voye. Bò bounda m youn pou lapolis, lòt la pou dji paske fò m toujou an règ. Pevitanel Belizaire, Sa ki mennen w pa kè se kesyon RCH 2000 pou laverite e pou listwa. SCH 2000 kiyès ki gen kontwòl li? Kiyès ki mèt radyo SCH 2000? Non, SCH 2000 se yon pwopriyete de madanm mwen ke li ye, ke nou fè yon byen komen. Jodi an la, ke mwen wè ke radyo a ap mal jere, ki ka mete m nan pwoblèm demen. Paske depi w ap pran sanksyon kont anplwaye, lalwa di men kòman pou fè l. Ou vyole tout nòm sa lalwa di yo, mwen di pou sa pa rive pi lwen, m fèmen sit la. Kòm se sit radyo a m ka fèmen. Paske lè w pran jounalis ou di ke w mise en disponibilité sans solde. Paske w gen pwoblèm kontrent ekonomik. Une fwa ke w ap relanse, ou gen obligasyon moral e jiridik pou w rele anplwaye sa a pou w di ke kòm ou te gen yon mise en disponibilité sans solde, nou te gen pwoblèm ekonomik, nou gen yon ti mwayen la a ki rekòmanse, fòk ou retounen vin travay. Si anplwaye a gentan jwenn lòt travay li pa chwazi. vin travay se autre chose men ou paka dim nou pa yon bwat nou pa gen yon kò gang nap jere nou pa gen vrèman yon poubèl ni yon makrèl ou bay yon jounalis yon miz an disponibilite san sòl epi ou relouvri wal pran lòt moun ki pa konnen aprè 23 zan yon nèg gen nan yon radyo ou bal yon miz an disponibilite san sòl epi lè wap relouvri ou pran lòt anplwaye. Polisye sa kiyès li ye? Le Bon Sens Hubert. Se yon enspektè Kwadèboukè m tande ki, bon, mwen menm m ka goumen, men m pi renmen lè l fè l jiridik paske gon pakèt jèn jounalis ki viktim de Le Bon Sens Hubert sa. Yo di ke se pwòch mwen yo te ye. Mwen menm M pa gen pwòch nan metye a, se pwofesyonèl nèg la ye, m te ba l travay, li ka fè travay li a, m te fyè de travay li a. Jodi a si nou gade eta RCH 2000 tounen, tout ansyen jounalis yo Saint-Hubert mete yo deyò, e sesi, li pa mete yo deyò o fe de la lwa non, li ba yo mise en disponibilité sans solde. Epi li rekrite nouvo moun. ki pa gen anyen pou yo wè avèk sa Juna ak Metia a mande a, epi yo youn pa poze kesyon mesye. Apa direktè a di ke li menm ki pdg jodi a, mesye Belizaire pa la, li bay jounalis yo miz an disponiblite san sòl. Apa l ap rekrite nouvo moun l ap rekrite. Poukisa l mete moun sa deyò apre 15 an, apre 20 an, apre 12 an? Mesye l pa nòmal. Mwen m tande ke moun ap klewonnen ke Ariel jwenn yon akò. Akò ak kiyès? Mesye, an depi de divèjans ke m genyen ak Nènèl Cassy ak Moïse Jean Charles, men se de kamarad de lit, se de kamarad de konba ke nou gen yon pase ansanm. E menm jan lè m te, nou menm prizonye politik yo lè n te sot nan prizon nou te di ke moun yo pa bezwen espere anyen a Ariel Henry. Ak Ariel Henry se prolongation de phtk son lot fwa. Men si jodi a yo di ke yo jwenn yon akò pou yo retire peyi a nan sa l ye a. Bon mezanmi se rèv tout ayisyen konsekan kap soufri. Men poukisa k fè ke jodi an